Komisè Muscadin deklare pou lane 2023 a li pa ekate posiblite pou l rantre nan Pòtoprens. Medam, matmwazèl e mesye ou kapab raple ou nan mwa pase yo komisè sila a te deklare. Banm sèlman 500 polisye nan 2 semèn matisan kap bay pwoblèm plis pase 17 mwa a lap mete fen ansanm avèl. Men atansyon! Komisè Muscadin ki di li pa ekate posiblite poul debake nan Pòtoprens, pèp ayisyen li bay kondisyonl e nou pral eksplikew tale konsa. Danje pou sèl ora nan la repiblik! Ou menm ki se fanatik sè sila a kap preche levanjil byen sur monchè pa gen maladi pa gen lanmò men ka grav eske sè Laura ap chape nan pozisyonl trouvel aktyèlman la a se kesyon anpil moun ap poze suspens Nou pral eksplike w. Move nouvèl pou migran kap itilize fontyè ilegal pou rantre nan peyi Lèzetazini Damerik. Ebyen Lakou Siprèm deside pou lwa ki rele Tit 42 a rete an aplikasyon. Lapolis Nasyonal ebyen pèp Ayisyen jounen jodi a bay yon konferans pou laprès. Kisa ki di? Nou pral tande deklarasyon chèf polis la ki se Frantz Elbé. Mwen envite w rale chèz ou chita konfòtableman, Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun ki jan nou ye? Ankò yon lòt fwa m ap di w mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl sa a, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo, se zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont ayè e kont sa ki se te Yon ti bonòm ka plen kay. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante. Repons lan se lanp. Ann pa ti krikrak pou nouvo kont nou genyen Chouk bwa nan mitan lanmè Chouk bwa nan mitan lanmè Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam, matmwazèl se mesye jan ke m te anonse w, Komisè Muscadin bò kote pa l frape fò. Maten an byen bonè jan wap gade screenshot sa a yon pòs li fè sou paj Facebook li, li deklare pou lane 2023 a li pa ekate posiblite pou l rantre nan Pòtoprens. Men frè se sè byen eme nou kapab di soti nan sid pou rantre nan lwès se pa yon bagay ki osi fasil puiske depi nan mwa jen nan lane 2021 ebyen gen yon batay ki pete. Batay sa a ki lakòz anpil moun nan Matisan vire do kite kay yo, ki al refije yo nan Fontamara nan mache a, nou kapab raple nou. E batay sa a se yon batay ant gang nan Gran Ravin, gang Tibwa ansanm avèk gang Vilaj de Dye. E nou raple nou pèp ayisyen, nan moman batay sa a te deklanche, se nan moman Prezidan Jovenel Moïse te anonse li pral inogire santral elektrik Kafou a. Bon, nou konnen dosye gang nan peyi Dayiti, se pa yon ti bagay ki piti ditou, yo gen gwo men kache ki dèyè yo. Komisè Muscadin ki te gen chans monte nan tèt jiridiksyon Miragwàn nan, alepòk Prezidan Jovenel Moïse te la, E yè a nou tap tande nan ki objektif li te arive komisè nan Miragwàn. Li te gon misyon spesyal, se pa nenpòt ti misyon. Lè yo arete yon moun ansanm avèk yon zam ki ilegal, moun sa a pral pase 6 mwa nan prizon. Epi aprè sa, yo ap libere l. Bon, nou konnen pa rapò avèk sa Ayiti ap konnen jounen jodi a, imajine w ou ke bon nèg ansanm avèk yon T-65. Yon AK 47 li sot vide bal sou moun epi ou pranl wal metel nan prizon pou 6 mwa non konstitisyon an pèp ayisyen lwa yo ou kapab wè yo pa egal pa rapò avèk zak moun nan ap komèt ou fin retire lavi moun ansanm avèk yon zam ilegal epim pral baw 6 mwa prizon apresa m relagow ankò men non. Fòk lajistis pwononse pa rapò ansanm avèk krim moun nan komèt la. E se sa k fè gon seri de moun, lè yo panse yo pral fè yon zak malonèt, lè ke yo konnen lajistis p ap nan rans ansanm ak yo, ebyen avan ke yo fè zak la, yo ap reflechi sèt fwa, swasann-di-sèt fwa. Ebyen frè e sè byeneme nou kapab raple nou, Nan mwa pase yo, Komisè Muscadin te deklare, Ban m sèlman 500 gason nan 2 semèn, dosye gang nan Gran Ravin, nan Matisan, nan Tibwa a k ap bay pwoblèm, ebyen li kraze sa plat, kat depatman an debloke. Men malerezman, nou kapab wè pyès otorite pa panche sou sa nan peyi Dayiti, nou plis ap siyen rezolisyon pou n mande entèvansyon militè pandan nou refize itilize fòs lakay nou, moun ki di li kapab fè, nou pa menm ba li kredi pou n di an nou eseye ansanm avèk moun sa avan menm n al mande deyò. Donk si nou eseye, nou pa kapab, nou rive yon kote nou santi nou fèb, nou kapab mande ranfò. Men, Lè ke nou just leve n al mande a, sa montre ke nou pa gen volonte pou n mete sekirite nan peyi nou. Komisè Muscadin ki di li pa ekate posibilite nan lane 2023 a pou l rantre nan Pòtoprens, a yon sèl kondisyon, e kondisyon an se si gouvèneman an serye. Eske gouvèneman an serye? Se kesyon kap poze. Paske pèp ayisyen, lè ke ou gen yon premye minis ki patisipe nan touye prezidan, ki ekri nwa sou blan nan rapò ankèt dcpj sou asasina prezidan ke premye minis lan tap pale ansanm avèk yon gwo gwo prezime asasen e ki refize al reponn kesyon lajistis. Ou kapab wè, se pa mens afè a. Eske gouvènman ap serye nan dosye sekirite? Lè ou gade yon seri de minis k ap siyen rezolisyon pou mande entèvansyon militè nan peyi Dayiti. E sa ki grav, se menm moun sa yo, peyi Kanada ak peyi Lèzetazini Damerik ap sanksyone puiske yo ap finanse gang nan peyi Dayiti. Kotokoun wè gang konn chita l ap planifye sekirite Ponpeyi? C'est quoi l'histoire? Ebyen frères et sœurs bien-aimés, eske komisè a ap rantre nan Pòtoprens nan lane 2023 a tout bon vre? Eske gouvènman an pral serye jan ke l di l la? Paske anpil moun gentan bat bravo lakontantman. Pa rapò a ansanb de travay komisè Muscadin ap fè nan Nip peyi a kòman l pa nan rans ansanm avèk bandi. Donk anpil moun ap mande yon koud men nan Pòtoprens puiske bagay yo ekstrèmeman konplike. Donk nou menm babò isit nou toujou di l rezon ki fè peyi Dayiti poko kapab genyen sekirite se paske pa gen volonte bò kote dirijan nou yo e pa genyen volonte bò kote popilasyon an. Frèz e sè byeneme chay sot sou tèt e l tonbe sou zepòl. Donk, fòk mwen di w bagay yo konplike pou Ayisyen ki t ap travèse fwontyè pou rantre nan peyi Lèzetazini Damerik. Genyen Kou Siprèm nan. ki kenbe pou kounye a Tit 42 a, yon desizyon ki aneyanti espwa defansè ou avoka imigrasyon yo ki te prevwa pou semèn nan nan sispansyon limit Tit 42 a pou migran yo. Desizyon sa a ki soti madi 27 desanm 2022 a, Kou Siprèm nan pwolonje yon sispansyon tanporè e prezidan kou a ki se John Robert ki pran semèn ki sot pase a la. Daprè òdonans sa a, kesyon sa ap retounen sou tapi nan Kou Siprèm nan fevriye 2023 e sispansyon an ap rete an plas jiskaske jij yo tranche sou kesyon sila a. Otorite yo ki mete limit sa yo sou pye pandan administrasyon ansyen Prezidan Trump nan kòmansman pandemi Covid 19 la ak restriksyon sa yo responsab gouvènman ameriken an te rive ekspilse 2,5 milyon etranje ki t ap chache azil nan peyi Lèzetazini Damerik. Yo te bloke moun sa yo sou fwontyè a nan entansyon. pou yo anpeche pwopagasyon maladi kovid la nan peyi a. Restriksyon sa yo rele yo souvan Tit 42 pa rapò ak lwa sante piblik ki te parèt an 1944. Genyen li, yon avoka sendika Libète Sivil Lèzetazini, di l vrèman desi Pou moun ki kontinye ap mande azil avèk dezespwa k ap soufri akòz Tit 42 a. Donk, anpil Ayisyen ki te travèse, ki rantre Meksik, ki t ap batay pou rantre nan peyi Lèzetazini Damerik, medam, matmwazèl e mesye, pou lemoman, se ekstrèmeman difisil. Frè e sè byeneme, jan ke m te anonse ou, si toutfwa ou se yon moun ki se fanatik Sè Lora, bagay yo grav. Mare senti w pou nouvèl sa m pral ba w. Depi plis pase yon lane, sè Laura ki prezante tèt li kòm madan Bondye, li prezante tèt li kòm anvwaye di syèl, li prezante tèt li kòm pwofetès pou site sa yo sèlman. Ebyen frèzesè byeneme, li te anonse li gen pou l prezidan peyi Dayiti. Donk nou kapab raple nou de deklarasyon sa a li te fè nan Storm TV nan yon emisyon ki rele Blocus, an nou retande deklarasyon sa ansanm. Yo poko janm jure, kelkeswa kote yap pale se pou yo jure, mwen menm te jure si prezidan an li pa mouri e mwen menm mwen prè pou mouri nan plas li em dakò pou m se yon fo profèt e map jure si m pa yon prezidan si m pa vin devni prezidan dayiti Si bon m pa vin devni prezidan Dayiti, se pou kou ane 2022 a pase pou m mouri. Ou wè m di sa a nan radyo a. Wi, pou m mouri! Pou m mouri! Pou m mouri! Ankò, wi, depi sa pa fèt, depi. Antouka, sè a ki deklare lane 2022 a p ap pase pou l pa prezidant peyi Dayiti. Or, jounen jodi a, nou deja 28 desanm. rete sèlman 3 jou. E nan jou pase yo la, pou m byen di nan mwa desanm nan, daprè yon videyo ki ap fè tou rezo sosyal yo, nou kapab raple nou deklarasyon sè Lora te fè sou koze prezidan sa. An nou retande ankò. E ke Bondye fè m konnen ke se li menm ki pral Im Nasyonal peyi an. Peyi Dayiti. Peyi Dayiti. Peyi Dayiti. Notre chère Haïti Sove Seigneur beni notre chère Haïti. Donk rete selman 3 jou. Eske sè a ap arive prezidan? Eske moun konn prezidan nan 3 jou nan peyi dayiti? Konstitisyon an pa prevwa sa non pèp ayisyen. Men Eske son koudeta ki pral fèt nan peyi a tou? Se kesyon kap poze. Anpil fanatik fè konnen rete tann avèk lafwa puiske lafwa fè tonbe sur nos yeux les plus fortes murailles. Lafwa rann nou viktoriye poun genyen batay yo. Men. Jan sitiyasyon an ye la nan peyi Dayiti, èske m sipoze toujou gade lespwa ke sè a pral prezidan? Men, frè e sè byeneme, m raple m de yon istwa. Istwa sa a nan Labib, mwen envite ou rale Bib ou, ouvri l nan 1 Samyèl 1. vèsè 1 a kontinye. Genyen yon mesye ki te rele Èlkana. Mesye sa a se te yon sèvitè Bondye. Misye se te pitit yon mesye ki te rele Jeworam. Se te menm zanmi grangranpapa m yo, ti konprann. Elkana te gen de fanm. Youn te rele Penina e lòt la te rele Ane. Men, Penina te gen de bèl pitit, men Ane pa t gen pitit. Pa bò lakay pèp ayisyen, lè yon fanm marye li fè divès lane l pa ka fè pitit, se rete w rete ou ka wè bèlmè w debake nan lakou a, Bèlmè ou ki debake nan lakou a epi l di, O o, poul sa yo menm yo pa ponn, pa gen ze sou bèlfi a wi l ap tire pwen konsa. Men, chak ane pèp ayisyen, Èlkana toujou pran de madanm ni yo ansanm avèk pitit li yo, li monte Silo, l ale nan tanp lan pou l al fè sakrifis pou Bondye. E lè l rive anlè a pèp ayisyen ki sa l toujou fè? Li toujou bay chak moun pòsyon pa yo. Li bay Penina pa l, li bay chak pitit yo pa l, men lè l ap bay Ann, li te tèlman renmen Ann pèp ayisyen, ki sa l pral fè, li ba li de fwa sa ke li bay Penina a. Men, a chak fwa Penina wè Ann, ou konnen, Matlòt se bèt kon ti jan dezòd, tu konpran. Li toujou ap di Ann, gade lè ou, manman Milèt, eh, poul sa pa ponn? Humm ou chita la wap manje mezanmi wap boule bwa ou paka fè chabon humm ala bwa pa bon son bwa banbou humm eeeeee humm bwa banbou abe depi ou boule san nou fè humm bagay la di humm ti pay gade lèl. Sou baz zo bra zo pye pitimi. Lè w tande fi sa ap randi koze sou Anne, pèp ayisyen se pou ti bagay ki piti. Li gade Anne li di w sanble a boukan nan mòn. Depi w fin limen voup voup apre sa e sann ou fè w pa ka fè chabon. Manman milèt, gade lò w, ou chita la manje mayi ou pa ka ponn. Ou gen klou? Manman poul ou gen klou? Pase pèp ayisyen lè ke ou gon poul ki gon klou nan do li se ke. Kòk mal pou kouvri l. Pase a chak fwa kòk la pral monte sou do l, klou a pike kòk la. Klou a ki kote l ye l konn sou li konn avan ke poul la. Donk, lè pou tande pou poul la monte ke l pou kòk la menm pase pa anba pou l mete ti sa l gen pou l mete a, kòk pa ka monte. Donk, lè w wè poul pa vle ponn, poul vle tounen kòk nan men w. Lè konsa, se kenbe w kenbe poul la pou koupe klou ki sou do poul la, èske w konprann bagay la? Ebyen frèzesè byeneme, Penina kap plede joure Anne manman poul ou pa ka ponn, lap plede dil wap boule bwa ou pa ka fè chabon, ou son manman milèt, Anne santil fristre, Anne santil nève, li pa kapab ankò. A chak ane rive sakrifis pral fèt, Lap monte ansanm avèk Elkana se toujou menm jouman sa yo li pral pran nan mòn Silo anba bouch Penina ansanm avèk 2 pitit gason l. Ebyen frè e sè byeneme kisa ki pral pase? Aprè Penina fin kenbe Ann li ba l on pli jouman nan tanp lan Ann pral kòmanse kriye Ann paka manje. E sa ki pral pase nan dosye a, se ke Anne tèlman ap kriye, Penina vin mande Anne, ki sa w genyen? Ou ap kriye depi maten ou pa ka manje. Anne di konsa, si w te konn sa m t ap pran, ou pa ta vin mande m sa m genyen non. Poutèt m pa gen pitit pou m ap pran tout imilyasyon sa yo. Epi Elkana pral di Ann konsa, Gade m byen, m pa vo plis pase dis pitit gason pou ou. Ann pral siye zye l, l ap pran kouraj pase mari l sipòte l jou a l ap manje. Sa ki pral pase nan dosye Ann nan pèp ayisyen, o o. Ann pral antre nan tanp lan, li kòmanse lapriyè. Lap lapriyè se bouch li kap bat men pyès moun pa tande kisa kap soti nan bouch li oh oh. Men sakrifikatè Eli ki te la, ki te chita bò yon poto, wè Àn fè yon bon tan lap lapriyè. Li vin ap poze tèt li kesyon piga madanm nan se tèlman li bwè epi li sou non ki fè l rete lap lapriyè san kanpe konsa. Epi l pa janm leve atè a non. Menm sakrifikatè a sezi. Epi, li rete l di Ann konsa, Kilè tafya sa ap soti nan tèt ou? Ann pral gade sakrifikatè a l di l konsa, M pa sou non, tèt mwen klè. M pa sou. Ou panse sèvant lan kapab sou? Non, m pa bwè ni diven, m pa bwè okenn tafya. Tèt mwen klè. Okontrè, se imilyasyon ak chagren m yo ki ban m fòs toujou. ki fè mwen gen kouraj pou m priye nan pye Bondye. E ann pral mande Bondye si ke ou pa bliye sèvant ou, fè m kado yon pitit gason, pitit gason sa a ap rete. nan pye w. L ap rete la pou l sèvi w e mwen pwomèt ou razwa p ap janm pase nan tèt li. Pèp ayisyen aprè tout deklarasyon Ann fin fè devan sakrifikatè a, sakrifikatè a pral gade Ann l ap di Ann konsa, Ale non! ke priyè ou egzose. Epi frè e sè byeneme, Ann pral retounen lakay li. Nan ane k ap vini, Ann pral ansent. Lè Ann ansent, li akouche, moman rive pou ke Èlkana monte mòn Silo pou y al fè sakrifis. Ann pral di Èlkana konsa, M p ap monte non. Non non m pap monte. Bondye egzose priyèm mwen la kou pitit la sevre map mennenl nan tanp lan pou lal sèvi Bondye pou lal pran enstriksyon jan kem te pwomèt la ebyen frèzesè byeneme efektivman lè ke pitit la, se vre, pitit sa a, li te rele l Samyèl, e Samyèl pral youn nan gwo gwo sakrifikatè nan mitan Izrayèl yo, nan mitan Izrayelit yo, ebyen, jou l ap mennen Samyèl al jwenn sakrifikatè Eli, li debake ansanm avèk twa towo, gwo sakrifis fèt, li remèsye Bondye, e l remèt pitit la nan tanp lan. E sakrifikatè Eli pral leve Samyèl jiskaske Bondye li menm avèk vwa pa l pral rele Samyèl. Ou kapab raple w, e se sakrifikatè sila a ki pral konsakre premye wa ann Izrayèl ki se Sayil. Donk, frè e sè byeneme, istwa sa a se pou mwen montre w lè ke w gen lafwa, Lè ke ou kwè yon bagay ka rive, m pa kache di w li pa enposib. Depi ou kwè nan Bondye. Men, pa rapò ansanm avèk dosye peyi Dayiti, anpil moun fè konnen yo ap prezidan, anpil moun fè konnen yo ap minis, anpil moun fè konnen yo resevwa mesaj nan men Bondye. Donk. Menm jan nan yon ti tan tou kout apre tan dimilyasyon, Bondye vin egzose priyè Àn. Èske nan twa jour, jan sè Lora te anonse a, l ap prezidan, l ap rive prezidan tout bon vre? Antouka, s on dosye n ap swiv. Avèk anpil anpil atansyon rete branche nou la jiska 31 desanm 11 è 59 nap tann pou yo enstale sè Lora antanke rèn nan peyi dayiti el te dil sil pa prezidant sil pa devni prezidant se poul mouri donk pèp ayisyen depim wè 11 è 59 nan aswè 31 rive. Minwi tonbe beng m pa tande sè a enstale l prezidan premye janvye men byen bonè map mete rad nwa m map pase chèche w pou n ale nan antèman puiske fò moun sa yo sispann ranse nan peyi dayiti. Frèz e sè byeneme ensolit nou pou jounen jodi a ou kwè se koze bon ou konnen pandan dènye moman yo la anpil moun ap eseye fè soti al gade pou konnen kòman lane 2023 a ap ye nou konn sa. Ebyen genyen matant Agrimèn ki deside fon soti pou lal gade kòman 2023 ap ye men matant Agrimèn se matant ki fè anpil gè nan lareviblik fè tout gè nèt men kouray li kòmanse tchoule lal fon gade poul wè eske lap ka danse eske lap ka bay konpa nan lane 2023 kòman bagay yo ap ye. Poukisa w fè sa? Poukisa se konsa w chwazi fè bagay yo menm? Non, pèp ayisyen, ou kapab wè, bagay yo pap fasil non pou 2023. E pandan m ap gade matant Agrimèn ki pral gade lane 2023, mwen menm se abiye m abiye m pral nan maryaj wi. Lèm rive nan maryaj pèp ayisyen, sak pase? Dabitid nou konnen se mesye mari a ki toujou rantre legliz la kap tann madanm nan. Bagay la tèlman pral difisil nan lane 2023 a se fanm kap vin tann gason legliz. M debake nan maryaj, m rive, m chita, map tann, madan marye la, mesye marye pa janm rive. Pil deklorasyon, depans, fi avèk men gwosè wòb blan l, Mesye pa janm pare. Kounye a la gon lide k di m soti ale nan koulwa dèyè a pou m konn sa k pase. O o! Lè m ap pase bò fenèt lan m tande yon moun k ap kriye, Madan Marie di l ap manje Daniel. O gade sa Daniel fè l, Daniel pa janm vini pou Marie pèp ayisyen zen an twòp pou mwen. Ann gad video a ansanm. Wap fout konn sa. Depi Marthe pou wè ti yon rad sou ou pa retirel sou ou wap kriye hein. Oh! Hey! Oh! M poko janm sezi konsa. Non la a m poko janm sezi konsa. Oh! Humm. Daniel yo ka fè papa. Bon bagay sa a la mòd toujou. Pou nèg ap vire, ou fin bay fanm randevou epi ou mawon ou pa marye a fi a. Non frèz e sè byeneme pral gen kouri nan lane 2023. Non ap gaffe, kwè m si w vle. Apga fè nan lane 2023 antouka bon travay bon kouraj e bon konba se sèl sa mwen kapab di nou frè se sè byen eme map fè ou konnen nan latibonit genyen 150 nouvo polisye ki pral ranfòse efektif ki te la pou konbat gang yo genyen direksyon jeneral lapolis la. ki fè pwojeksyon sa a pou deplwaye 150 nouvo polisye ki soti nan 31 nyèm pwomosyon daprè sèvis kominikasyon lapolis Gonayiv fè konnen nan jou 28 desanm lan la ajan pnh sa yo pral angaje yo nan konbat gang k ap opere nan 6 komin nan depatman Latibonit tankou Gonayiv, Lestè, Sen Michèl, Ti Rivyè Latibonit, Gwo Mòn ansanm avèk Lyankou. Polisye sa yo pral deplwaye nan komin ki sou wout nasyonal nimewo 1 pou rive sou wout nasyonal nimewo 5 ansanm avèk lòt pozisyon ekstratejik gang yo konn abitye opere. Deplwayman sa gen posiblite pou fèt nan kòmansman lane 2023 a. Li rantre nan kad prevansyon kont aksidan sou wout nasyonal nimewo 1 ak wout nasyonal nimewo 5 lan, patikilyèman lit kont kidnapin plizyè twonson wout nan depatman Latibonit la. E jounen jodi 28 desanm lan la a, divès wo grade nan lapolis la te kanpe bò kote chèf polis la ki se Frantz Elbé pou pale ansanm avèk popilasyon an e prezante bilan. Pèp ayisyen. Mwen envite w swiv avèk atansyon konferans pou laprès sa. Se obligasyon pou Wo Kòmandman Lapolis la enfòme popilasyon an, rann popilasyon an kont de ansanm aktivite ke enstitisyon an reyalize, enfòme popilasyon an kijan fòs polis li ap mache. Ki pwoblèm fòs polis yo genyen? Ki rezilta ansanm operasyon ke enstitisyon l lan ap fè sou teren an? Ki pèspektiv ke enstitisyon an genyen? Donk, son devwa pou nou jodi a, manm Wo Kòmandman Lapolis la, pou ke nou vin pale a popilasyon an. Donk, son devwa pou nou. Kòm nou tout konnen l, Mwen pran tèt polis sa le 21 oktòb 2021. Long moman ki te trè difisil. Sitiyasyon politik la te trè ajite. Gran banditism. Katye yo, prèske tout katye nan zòn metwopolitèn lan gen prezans gang. Veye sendika nan fòs polis la, mouvman 509. Premye paj lapolis la te kreye yon grann plis nasyonal. Donk se te yon moman ki ekstrèmeman difisil. Premye mezi ke m te pran yo, pou m kòmanse, nou te moute yon nouvo wo kòmandman. E nou te tanmen vizit nan diferan komisarya, direksyon depatmantal, Inite espesyalize yo pou n te pale avèk polisye yo. Rekonèt fristrasyon yo. Rekonèt ke fristrasyon yo fonde. E mande yo yo fè sakrifis pou peyi a, pou enstitisyon lapolis la. E polisye yo te tande nou. e o nivo kòmandman an, nou te elabore on plan de ranfòseman dispozitif de sekirite atravè peyi a, espesyalman nan zòn metwopolitèn nan kote ke nou gen anpil pwoblèm. Pandan tout ane a, sitiyasyon an pa t fasil. Nou konnen anpil difikilte. Fenomèn kidnapin ap goumen chak jou avèk bandi pou anpeche ke yo simen dèy nan popilasyon an. N ap goumen chak jou ak kidnapè e gang yo tou y ap goumen antre yo nan katye yo pou kontwòl tèritwa. twoub a lòd piblik, manifestasyon politik repete e anpil fwa konn genyen piyaj aprè manifestasyon sa yo. Blokaj wout, evènman peyi lòk, kriz kabiran, blokaj tèminal Varreux ki se prensipal sit Nou sezi 146234 katouch zam sa yo ke nap gade yo la ke nou mande nou pou nou filme yo se yon pati nan zam ke nou sezi paske gen de zam ki oblije rete nan jiridiksyon yo paske yo nan men otorite jidisyè yo pou fè swit jidisyè. Kilo de kokayin Nou detwi 5 plantasyon de dwòg Nan goumen kont kidnapin nan fenomèn kidnapin nan Nou libere 41 otaj e nou dejwe 93 ka de kidnapin atravè de la zòn metwopolitèn spesyalman Pòtoprens, Dèlma, Petyonvil, Tòsèl, Kwadèboukè, Taba e lan rejyon e lan depatman Latibonit. Nou genyen 149 bandi malerezman ki blese mòtèlman lan echanj avèk lapolis. Gen 58. veyikil e 2,533 motosiklèt ke nou rekipere ou di mwen konfiske. Nou sezi 3 bato avèk yon yatch. Nou pa sèlman rete nan fè operasyon nan lari a sèlman, men anndan enstitisyon lapolis la nou pran de mezi pou nou asini administrasyon lapolis la. Mezi sa yo nou pran, nou revoke 1.432 fonksyonè e pami ladan yo gen 1.254 polisye, 174 anplwaye administratif pou divès koz. M ap note ke travay ankèt yo, donk se yon sinèji ki devlope anndan kòmandman an ant Enspeksyon Jeneral Lapolis la e Direction Centrale de la Police Judiciaire. Lòt mezi nan kad asenisman enstitisyon an. Nou retounen nan finans 10.825 chèk. ki totalize 219 milyon 795 mil 500 goud, nou retounen nan finans. Nou anile 1.200 kat debit bnc. Nou anile yo. An nan enstitisyon an, oktwa kontra yo. Nou fèt selon lè nòm jan finans piblik la mande l lan. Nou soumèt 24 kontra e kontra sa yo rive siyen apre apwobasyon Komisyon Nasyonal Mache Piblik. Donk kontra bay mantal lapolis la selon lalwa. Youn aksyon ke nou fè ki vize amelyore kondisyon travay polisye yo e byennèt polisye yo. Paske fòk nou ankouraje polisye yo e fòk nou mete polisye yo an valè parapò a responsabilite ke yo genyen anndan peyi a sitou nan dènye moman yo. N ap pran egzanp, Dekrè endemnizasyon dè polisye viktim e dè zeyan dwa dè polisye desede nan le kad de lè sèvis. Sa se yon zouti legal ki angaje Leta a ke lè yon polisye nan kad travay li blese, li viktim, Ou di mwen majès pou li l mouri pou ke paran polisye a ou di mwen polisye k viktim lan pa alamèsi yon bon papa anndan administrasyon piblik la men yon angajman leta a anvè polisye a. Nou kapab di ke dekrè sa a li kòmanse aplike. Paske jodi a nou kapab di gen paran polisye ki desede ki resevwa chèk sa a nan kad dekrè sa a ke nou pale yo. E nou pwofite de espas sa a pou nou remèsye Premye Minis lan, Doktè Ariel Henry, e rès gouvèneman an ki ban nou zouti sa a, yon zouti konkrè. pou polisye yo. Gras a mezi dasenisman ke nou pran anndan enstitisyon an, san ke san ke nou pa jwenn ogmantasyon bidjetè, nou rive ogmante prim de risk polisye yo pandan ane a pa 2 repriz. Dezyèm ogmantasyon an, li kòmanse apati de oktòb 2021. Inite espesyalize yo, BEI yo, donk apati doktòb yo sipoze jwenn prim de risk yo ogmante yon dezyèm fwa pandan ane a, san ogmantasyon bidjetè a. Pandan ane a, nou rive reyabilite 25 ke repons yon fason pou ke nou amelyore anviwònman de travay polisye yo. Nou rive konkretize, aplike pwogram Konapolis pou evite ke polisye nou a dwe kokoya nan lari a. Men, avèk pwogram sa a, yo an mezi pou ke yo jwenn de prè a on to preferansyèl. pandan ane a pou sakrifis polisye yo fè nan lari a chak jou ap riske vi yo sitou nan dènye moman sa yo donk genyen yon prim ke spesyal ke te bay polisye yo se yon prim defikasite ke nou te okwaye a pli de 3 mil fonksyonè polis la. e son jès ke komisyon an apresye, yo wè ke yo apresye travay yo. E sa ap ankouraje nou. Romel Romelson Valcin Vilcin lapolis tiyel nan mitan komisarya a jis nou fè yon makiyaj nal avèk li nan lopital poun di se nan lopital li mouri. DG, Se menm mwen sa jodi a k pral pote mesaj la pou ou. Mwen menm k ap pale avè w la a. Madi 25 oktòb a 3 zè de lapremidi sou Channmas la. M ap travay, m pral etidye pou sa. Pandan lapolis ap fè yon arestasyon, yon polisye pran gwo zam li. Li fann kamera nan menm nan an 2. M tap mouri epi 7 pitit. Ou konn sa yo tap devni? M ou pa pale sou sa. M ale nan IG pnh. Yo pran doleyans yo. Yo odisyone m. Jiska prezan lapolis pa janm di eske yap remèt mwen kamera. Kamera pa kamera leta, se mwen k travay m achte kamera pa m. Men, jodi a, lapolis arete jounalis nan fonksyon travay li. Yo bat li, yo antrave l nan komisarya, yo imilye l, yo bat nou. Mwen pa met sa nan bilan ou bliye sa, sa pa rive nan zorèy ou, Dede? Li panse, èske ou pa ba l yon bilan pou jounalis espesyal? Paske se nou menm. Pandan ke nap pran mezi pou ke nou ankadre polisye yo, an menm tan tou nou aplike rikè avèk polisye yo lè genyen ankèt administratif nan zòn nan e lè genyen yon enfraksyon. Nou pran responsabilite nou kòm konpatriyòt. Se pa san rezon ke gen plizyè polisye ki revoke, gen polisye ki arete, e gen polisye ki an izolman, e gen polisye ki an mezi konsèvatwa. E enfòmasyon yo yo la. Jounalis Michaux? Mwen la e mwen la. Mwen la. Mèsi. de ankèt lan. Pa kont, si yon asosyasyon laprès, si yon jounalis bezwen konnen ki jan ankèt la ap evolye, li lib pou l kontakte Enspektè Jeneral. M ba w garanti w ap jwenn enfòmasyon y ap gade avèk ou epi w ap wè ki degre davanse ankèt la. Lè sa a, w ap an mezi pou w fòme konviksyon w. Ka jounalis ki. Blese nan komisarya de Dèlma e jounalis mwen yo. Jounalis, silvouplè, silvouplè, gon ansanm de mezi, gon ansanm de bagay pou verifye anvan pouw ou konfime yon enfòmasyon. E sa map diw la gen dokiman, lapolis genyen dokiman. E mwen menm kòm yon kòmandan pwofesyonèl, mwen p ap tolere yon polisye ki fè yon bavure grav kont laprès. Donk, nou espere, pou lane 2023 a, lapolis nasyonal pran responsabilite l. Pou lapolis sispann ap di, avèk lasitiyasyon aktyèl, popilasyon ap plenyen pou ensekirite, lapolis ap plenyen pou ensekirite pi rèd. Donk, nan ka sa pèp ayisyen, m pa konn kiyès k ap panse, k ap chèche solisyon pou rezoud pwoblèm ensekirite a. Donk, mwen swete lapolis pran responsabilite l, dosye mèg mwayen, dosye sitiyasyon konplike, mesye, kòmanse siprime vokabilè sa yo silvouplè. Ann panse yon lòt jan pou lane 2023 a. Frèz e sè byen eme ebyen fòm diw la polis nasyonal fè gro kou fòk mwen diw yo arive mete anba kòd 3 endividi sa yo nap gade la donk 3 mesye sa yo yo se frè yo siyen talmas la polis arete yo poukisa nan depatman centre pou vyòl ansanm avèk asosyasyon malfetè. Mesye sa yo sa yo fè yo ale nan yon otèl yo lwe yon espas epi sa w tande a yo ap fè zak malonèt pou moman m ap pale ansanm avèk ou la a yo nan gadavi an atandan yo fè suit jidisyè yo frè e sè byen eme m ap di w byenvini nan ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo k ap rete. Nan jou pase yo medam, matmwazèl e mesye, mwen te tande sitwayen sa a fè deklarasyon sa a. Donk sitwayen sa a, pèp ayisyen, se pandan l t ap patisipe nan yon mach pasifik legliz te fè nan Kafou pou mande Bondye lapè, sekirite pou site sa yo sèlman. Li te di gen demon ki kenbe peyi Dayiti. An nou tande nou, konsa ou va konprann pi byen sa m pral eksplike ou la. Jiska 2022, sa ban nou 218 lane depi nou gen wayom de demon kap domine Ayiti. Legliz reyini maten an pou dezyèm manch lan ki se temwanye reny e dominasyon demon fini sou Ayiti. E apati de jodi a Se 25 desanm 2022, sa make ke peyi Dayiti li pral domine inikman pa Kris. E tout moun ki ap fè koripsyon nan peyi sa a, yo pap gen pouvwa ankò sou peyi a. Moun ki antre pou Bondye pap gen dominasyon sou peyi sa a. Moun ki renmen lajan. pap ka dirije ayiti ankò e le fèt ke legliz mete pye l atè Bondye pral pase nan tout dimansyon posib spirityèl spirityèl tout dimansyon spirityèl e sosyal politik pou l retire ayiti e m ban nou garanti ayiti pral youn nan pi gwo atraksyon kiltirèl e touristik atravè lemond. E le fèt ke Bondye mete pye l atè atravè legliz li, sa di nou voye yon siyal fò pou lemond pou l sonje ke Ayiti se premye pèp nwa ki libere e nou se premye moun ki kraze ke sa yo rele esklavaj. Malgre enkyetid ki genyen nan mitan popilasyon an, èske ou rete kwè e mesaj sa yo yo menm y ap pèmèt popilasyon an li menm li garanti konfyans pa rapò avèk fenomèn ensekirite, lavi chè e san konte an nou di katye defavorize yo ki toujou genyen kout zam k ap chante ladan yo? Nòmalman nou pote kri de detrès popilasyon Ayiti. Nan tout katye popilè yo, anpil moun gen anpil difikilte. Nou pa ka fonksyone, mizè anvayi peyi an e n ap sèvi yon Dye dabondans. E se poutèt sa nou vin kanpe devan Bondye pou nou pote revandikasyon nou yo. Ensekirite k ap fè raj atravè tout peyi Dayiti e pwoblèm manje e mizè ke nou genyen nan peyi an, Bondye ki se yon Bondye dabondans, e li kapab reponn a tout nesesite nou. Nou konnen pèp la plonje nan yon ensètitid, men Bondye kapab delivre pèp li. Yon mesaj pou tout, an nou di, fidèl kretyen ki patisipe nan mach sa, e sa ki toujou gen enkyetid kon pa rapò avèk ensekirite Jane Dekazin t ap pale an. Mesaj n ap di, sèke Bondye se yon Dye depè. Jezi kri men avan l monte pou l ale kot Papa l, li te di li kite lapè pou nou. E lapè sa a nou deside nou sezi li e nou pran l se youn nan rezon ki fè dezyèm jodi dezyèm mach nou e dimanch ankò n ap kanpe pou n al sezi viktwa an dimanch premye janvye. Men, M toujou ap poze tèt mwen kesyon, se ki dyab ki mare peyi Dayiti? Paske anpil moun ap di w se demon, se agoch, se adwat ki mare peyi a. Men, nan kisa nou ye ki fè nou mare sosis nou ansanm avèk dyab la? Sa k pase? Kòman fè dyab fè kenbe peyi a? Pou dyab fè gade nou enjistis sosyal monte disèt wotè? Souvan nan peyi dayiti lè ke yo di ou dosye demon dyab gon pakèt moun ki wè moun ki fè pati de vodou se yo menm pa rapò ansanm de sakrifis ke yo ap fè nan ling pa yo ki fè ke peyi a twouve l nan sa l ye la bon pa bò isit nou pa vin defann okenn relijyon. Paske nou kapab wè peyi a, chak relijyon jwenn yon fason pou l zonbifye nou, chak relijyon jwenn yon fason pou yo toupizi nou, pou yo souse nou. Men, frèz e sè byeneme, si ke nou konnen se dyab kap fè a goch, kap fè a dwat nan peyi a, poukisa nou pa ka mete fen ansanm avèk rèy dyab la? Donk, frèz e sè byeneme, M gen lenpresyon se tèlman nou asosye ansanm avèk dyab baka a ki fè ke nan tout sa n ap fè nou vin wè se li menm. Se li menm ki prezante devan nou. N ap manje nou wè se dyab la. N ap dòmi. Peyi nou pa ka mache tout sa n ap fè nèt se dyab la. M gen lenpresyon se tèlman nou asosye ansanm avè l. E sa ki grav lè ke. Yo toujou ap akize yo dou se entèl kap fè tèl sakrifis ki nan vodou ki lakòz peyi pa ka delivre, tandiske yo pa janm lonje dwèt sou dirijan ki nan tèt peyi a paske chak moun sa yo gen ti dyab pa yo anba zong yo. Eske w konprann dosye yo? E se si dosye dyab sa tèlman ale lwen, menm pastè yo gen ti maflanga yo anba zong yo, yo gen ti dyab pa yo anba zong yo tou. Paske pèp ayisyen map klè ansanm avèw se an prezans mwen mwen te wè yo ap fè yon legliz nan baz legliz la gon mesye k vini ki fon seremoni nan douzyèm poto legliz la m pa kache diw tèlman l mete pitimi ak roro li ladan son bagay ekstraòdinè. E lè l fin mete pitimi ansanm avèk wowo li ladan, legliz fin konstwi. Ou ka wè semèn sa a nou legliz plen moun epi demen ou pa wè moun yo, men li menm 24 sou 24 legliz li toujou foul moun. Menm sèvis la semèn, legliz la toujou foul. Èske ou konprann? Pa janm manke moun nan legliz sila a. Bon, li konn sa l t al fè. E frè se sè byeneme nan peyi dayiti nou tèlman mare sosis nou ansanm avè dyab la kitem eksplikew dèfwa yon moun konn non pòs li diw konsa monchè pou nan pòs sa fò gen gason sou ou wi pou nan pòs sa fò gen fanm sou ou wi sa sa vle di èske se konesans pou genyen non yo pap palew de konesans èske se nivo spirityalitew devan Bondye. Moun nap pale non se pa sa. Donk se nivo maji ou kapab fè, nivo relasyon ou, nivo sosis ou mare ansanm avèk dyab la ki pèmèt ou rive nan pòs sa. Fò w pa ti, fò w pa piti. E gon seri de moun pèp ayisyen nou konn ap gade swa nan sena, nan chanm depite a, nan jou pase yo. Ou gade ou wè tout 10 dwèt moun nan plen bag tout koulè. Moun nan vini li ouvè dwat li konsa, li di w, oh oh, pitit ou ka pwoche kot entèl, entèl se dyab li ye wi. Donk dosye dyab sa pèp ayisyen, nou ka pa imajine ki konsekans li genyen sou lavi nou, ki enpak li fè sou sante nou, kòman l detui nou, kòman l elimine yon pakèt moun nan peyi a tou. Pase vire tounen s on kesyon de dyab, epi aprè se menm nou menm nan ankò k ap di se dyab k ap mare peyi. E frè se sè byeneme nan dosye dyab sa pou m eksplike w konsekans li genyen sou peyi a, pa egzanp ou gon kay w ap konstwi. Kay sa w ap konstwi a epi gon bòs ki te kòmanse fon travay pou ou. Bòs la kòmanse ba w bouden, bòs la son bòs bon ki ra. Lè m di w bon ki ra sa vle di se lè moun ki bon yo ra ou oblije al tonbe nan sa. E souvan se pa menm bon kira non, se li menm ou rankontre epi ou di wap ba li fè tèl travay pou ou. Nan ba li fè travay pou ou, donk ou wè travay la kòmanse mal pati. Ou di a, wap peye bòs sa, ou remèsye l tou dousman, wap voye l ale pou pran yon lòt, lap difisil pou yon lòt vin kontinye sou travay lòt la te deja kòmanse a. Epi anvan pale nou se kretyen nap di anmweyy se dyab ki mare peyi dayiti men de ki dyab nou bezwen pale la esplikem esplikem pèp ayisyen ki dyab ki mare peyi dayiti moun nan pa gen kapasite poul fon travay ou peyel pou pran yon lòt lòt la paka vin kontinye travay la sou sal te fè a e se youn nan bagay ki fè w wè. M kapab di majorite kay nan peyi Dayiti mal konstwi. Paske ou tonbe sou move bòs, ou di w ap peye l, w ap di l mèsi pou sèvis li a, w ap rekòmanse, w ap chèche yon lòt bòs pou kapab fè travay la pou ou, ebyen lòt bòs sa vini l di w konsa, li p ap monte sou travay premye a. Sak fèl pap monte se paske li kapab pèdi lavi l epi anvan pale nap dim se dyab ki anpeche peyi dayiti avanse men se kiyès ki dyab la? Se kiyès ki dyab an pèsòn nan ki anpeche peyi a avanse? Donk dosye dyab sa tèlman rive lwen pèp ayisyen sa vin fè ke nou pè poun ede frè nou ak sè nou yo. Pa egzanp ou kwaze ansanm avèk yon moun nan lari k ap mande. Moun sa k ap mande a ou toujou pè pou foure men w nan pòch ou pou w pran lajan pou w bay pòv la. Paske ou pè pou moun sa a pa rale tout ti sa w genyen. Toujou nan dosye dyab dyab dyab dyab dyab la. Nan dosye dyab la vin fè ayisyen vin pè lòt tankou dyab. M vin pa ka fè w konfyans paske gon mal ou ka fè m e nan dosye dyab sa pèp ayisyen gon seri de pòs nan peyi a moun ki gen kapasite pa ka antre ladan gon seri de moun ki t ap travay nan w biwo pèp ayisyen li jwenn lèt revokasyon on lòt pa ka vin pran plas la pou l ap travay non tandiske s on peyi nou gen pou nou fè. Epi se nou menm ankò kap kritike, se nou menm ankò k legliz kap di dyab mare peyi dayiti. Se ki dyab ki mare peyi a? Eske se pa nou menm ki demon an? Eske se pa nou menm ki dyab an pèsòn nan ki anpeche peyi a avanse? Mwen sonje m te gon pwòch mwen ki tap travay sou waf pèp ayisyen. Gon sitwayen ki te sou yon machin. Sitwayen an te malad li pat vin travay jou a. Kote machin nan kanpe a? Pa gen pyès moun non ki kapab deplase machin nan. Kle machin nan la wi. Pa gen pyès moun ki ka monte foure kle a pou stat machin nan pou avanse l pou ka fè espas non. Machin nan rete la pou jiskaske misye geri, li vini l vin pran l li deplase l. Sa k pase ebyen pa monte machin sa si w monte l kou a kase. Donk nan dosye djab sa a vin fè nou pè evolye, vin fè nou pè avanse, vin fè nou pè fè eksperyans paske nou kwè entèl ka fè nou tèl bagay, nou kwè entèl ka fè tèl bagay, sa vin fè nou pè pou nou youn ede lòt paske ou vini, ou vin twouve ou nan sitiyasyon ou di kèt si m ede entèl èske l pa pral fè m on mal e nou konnen vrèman le mal existe men nan peyi Dayiti nou plis itilize mal yo ka itilize byen yo. Donk an se sans, lè yon moun di m konsa dyab mare peyi Dayiti, mwen toujou prè pou m poze kesyon, se ki dyab ki mare peyi Dayiti? Eske peyi Dayiti gen dyab? Antouka pèp Ayisyen, dosye dyab sa a, se p on ti koze ki piti. Zafè pou moun di m, depi l di m dyab epi l tou di w se lè vodouyizan. Donk nou kapab wè la pèp ayisyen pa rapò ansanm avèk mantalite nou gen de travay kap fèt lòt la pa kapab gen moun ki kapab li pa ka fèl paske li kwè lòt la ap fèl mal donk an se sans m kapab di se nou menm ki dyab an pèsòn ki anpeche peyi nou soti la rive la. Frèzè sè byeneme byenvini nan ayiti peyi spesyal nou ayiti a tèlman spesyal pèp ayisyen son bagay ekstraòdinè nou trè trè trè spesyal oh. Nèg fonparizyen ki fon travay konsa. M pat janm panse nèg fonparizyen te nan eta sa mesye. Nèg fonparizyen? Eske nou konn ki kote fonparizyen ye? Fonparizyen fè pati de komin Gantye. Donk se yon seksyon kominal nan Gantye. Nou konprann. Lè ke ou pral an Repiblik Dominikèn, si tout fwa ou pase pa Fonparizyen, wap pase Malpas. Eske ou konprann? Ou pase Fonparizyen osi pou ke ou ale Fonvèrèt, Syòt, Bèlans, Ansapitre. Frè se sè byeneme, pou ou wè kòman yon nèg Fonparizyen ap ranmase grenn kiyè, ti grenn bannann, ti joumou, Rès chodyè non 2023 pèp ayisyen pral gen kriye frè se sè byen eme gade video sa ansanm avèm franchman m sezi. Ton, wap vin ranmase ti bokit kay fanm, ap ranmase grenn kiyè, grenn veso kay fanm. E gason kou rèd nan premye gason sòt fon parizyen yon gason kou rèd konsa. Ew gason kou rèd konsa. Konsa tou ou ta chofè yon chèz met anndan mwen tou ou tap ranmase l pou w ta al avèl. Ou tap ranmase l pou w ta al avèl. Men Sebyen ou pa wont? Gad jan yon Sebyen sanwont mesye gad Sebyen kap ranmase grenn veso, grenn gode, grenn kiyè kay fanm gade. Ranmase grenn gode w ale. Bon m wi ou mèt ale m pa wè ta gason kou rèd nan kay ou mèt ale. Wi ou mèt ale ale. Ale. Ale. Wi ou mèt ale. Map map pibliye, map voye bay tout zanmi ou nèt, map pibliye yo sou Facebook pou yo ki klas gason ou ye, ki klas gason kou rèd ou ye. Kaka map tire, gason kou rèd ou ye, ou pa ka gason, ou plase ansanm avèk yon fanm ou kite a fanm nan ap ranmase grenn kiyè, grenn gode, ap ranmase grenn gode kay fanm. Gason, e sa fè ou pa ranmn yon fanm rete avè w la, chak fanm ou pran e pou kou rèd yo kite w. Chak fanm li pran pou kouwèt. Chak fanm li se pa menm jan non fanm fon tan nan kay avèl non. Lè lè yo te konn Nadine sa m te konnen ton moun ou te ye kou rèd wi m fini ranmase ranmase ou mèt ale lè w te bo yo ou wè lè w te vin la ou te vin pran tout grenn bagay mwen anndan kay mwen bon kounya mwen pte bon tèlman ou wè m pa egrèt bon m si m si m te vle m te ka al fè chòk avè w pou ti grenn tete sa yo fè bri m son fanm eklere Wè mwen te baw kabann pou w tap dòmi, yon yon fanm eklere m ye wi ranmase ti joumou oh bondye papa wi te fèm desann kotem soti a kòm pou m mare men sa vle gen 3 ti joumou nan kay la se byen ranmase yo pou l ale oh kras san mizèrikòd se byen jan lò abiye jan w pran pòz jèn jan w bezwen fanm tou le 4 kwen pè yon gason kou rèd konsa se byen tap goumen avè m pou ti joumou yo vre ah se byen tap vin pran kòlèt mwen la pou joumou yo e tap pran l vre. Aah se byen. Koman? Ki zoyo ap pran? Wap pran sa w te vini la? Wi men w pa m yo pa ka manyen yo. Pran sa w te manyen la wi gade gade gade. Ranmase yo. Nèk m bay pibliye yo m pral pibliye yo sou Facebook. Wi ou visye twòp se byen. Gason pa fèt pou visye. Al wè nan moun ki sot bò kote w yo ou sèlman ki visye. Ohh Nèg fonparizyen wi. M manke marye ansanm avèk on nèg fonparizyen pou legim ansanm avèk manyòk pèp ayisyen. Pou legim a manyòk sèlman m tap marye a nèg la wi. Sa vle di lal tap fin pote ti manyòk la legim lakay la pou nou nan diskisyon l leve tout l ale non nèg fonparizyen chapo ba. Oh konsa non m wont. M wont pèp ayisyen. Map raplem mesye nan tan pase yo lè nèg fonparizyen te konn ap soti nan panyòl jan nèg sa yo te konn gade nou trè likid hein jan nèg fonparizyen lè yo pati gade nou se pou yo pran tout fanmi yo. E men jounen jodiya ou tonbe son grenn ki mete yon ti kanson sere moudal, atò menm ti grenn bannann a joumou la pran nan kay la. Ou ka raple w foto sa pèp ayisyen bon an jeneral majorite ayisyen te gen gwo radyo sa yo lakay yo se te yon si bèl epòk wi. Lè te gen radyo sa yo pèp ayisyen. Lè w tande nèg fon parizyen ap sot nan panyòl nan tan pase yo. Radyo a sou kou yo yo gen yon kòk epi yon gwo koulin byen file. Epi yo ap antre. Dik ap pase ti ting nan ting nan ting ti ting nan ting nan ting nan ting ting gwo dik gade nan yon kasèt ap woule. Nan dosye kasèt sa m sonje papa m ban m yon baton son bagay ekstraòdinè. Papa m gon pakèt kasèt locha remi mizik evanjelik bay sa yo lakay la epi mwen menm pran plezi vomi kasèt yo pou m kapab jwenn yo pou m fè lin pou m ka al jwe mare fil kasèt nan mouda kèps epi pou ale byen lwen pou lòt byen lwen epi pou ap pale pou ap tande pou ap kominike ou konprann papa m kenbe m nan. Pran kasèt vire fil yo vomi an. Papa m telman bat mwen a yon kasèt m gon kasèt ki leve bò dèryè m pèp ayisyen hahahaa m gon kasèt ki leve bò dèryè m m pa bezwen di nou anyen ankò e menm raple m gon mesye ki tap soti e Repiblik Dominikèn. Epi, li t ap antre Ayiti men l te pase pa Savann Zonbi, yon zòn ki nan Sidès. Epi misye rive yon moman l fatige. Sa k pase, misye retire kepi li pase lè y ap soti nan pwen yo yo toujou gen yon kepi nan tèt yo. Li kouche bò yon pyebwa epi gwo radyo li, li depoze l, l ap tande dik. Epi li gen manchèt li, li mare kòk la nan senti pantalon, epi radyo a bò tèt li lap fon dòmi paske li fatige. Gon mesye kap pase, li pran gwo radyo a, li mete yon ti radyo tou piti bò tèt misye. Lè misye voup! Li pantan nan dòmi an, li fè ohh! Apa si m pat reveye radyo a tap fini nèt ou kwè se koze. Antouka pèp ayisyen jan m toujou renmen di l Ayiti dictature c'est la perle des Antilles Ayiti demokrasi c'est la république des coquins sèl vòlè yo kap rete qui vivra verra qui mourra kakara. Frèzesè byeneme avan menm ke nou ale lap enpòtan. Pou ke nou kite w ansanm avèk mizik sa a. Apresye ansanm avèk nou Yo Gobe Jojo e ret konekte pou lane 2023 a paske pral gen koze. Ala dous papa! Ayayayy gen son, gen konpa, gen pawòl, gen vwa. Mwen di w mèsi paske w t ap suiv avèk atansyon. Mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante. Bonjou ou bonswa tout moun, non pa m se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo. Orevwa a la pwochèn. Bizou bizou. One love.